Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nap kòmanse emisyon sila avèk yon ti konsèy pou la polis genyen yon sitwayen nou arete o nivo de dedin map mande nou pou nou poko afiche foto sitwayen sa sou paj nou nou konn poukisa E ou konn sa t bèl la mwen menm map mete l paske mwen jwenn anpil temwanyaj ki vin jwenn mwen ki di m ke jèn sa li pa bandi. Se ta yon jèn ki li menm an Repiblik Dominikèn. Misye mennen madanm ni, madanm ni malad, li mennen li de dun. Epi lapolis li menm li arete misye. Misye se moun Ennery Madanm nan se moun Dedjine e gen anpil moun nan fanmi an ki rele ki di tanpri Ariel Prod di yon bagay pou nou. M pa di sitwayen an pa sa non, m pa di l bandi m pa di l pa bandi men par le fait ke gen anpil bwi ki kouri, gen anpil moun k ap plenyen ke lapolis al ankete paske ekoute rankontre yon nèg nan lari ou mete men nan kòlèt li ou arete l ok pa gen pwoblèm. Men lè w arete l, fò w al ransenye w. Ki kote ou pral mande enfòmasyon? E sa m ap di nou an wi! Sa vle di, fòk nou fè trè atansyon nou menm k ap sòti nan lari. Alò, sitwayen sa a, Nelson Hérode m kwè, ebyen, Ke la polis al ankete avan ou pibliye foto sa sou paj ou. Bagay la tèt anba nan pòtoprens. Bah wi. Se pa bagay aktè ankò kap regle se fim sa m kwè se bandi sèlman k ladann. Kelkeswa moun ou wè k mete men nan fim sa se wòl bandi lap jwe pa gen aktè nan fim sa kap jwe nan pòtoprens plizyè kidnaping fèt. Jounen 6 mars 2023 a nan Pòtoprens. Tande byen, on vyen de nou sinyale ke gen yon kidnaping ki fèt o nivo de Dèlma 103. 1 ajan de sekirite blese. 3 pèsòn anlve nan zòn ansyen kolèj Payè. Kidnaping sou le pon Malval. 2 pèsòn, machin yo rete sou pon an. Gen yon kidnaping ki fèt o nivo de Dèlma 83 e nèg yo kite machin nan sou plas yo al avèk moun yo kidnape a. Nèg yo abiye an polisye, abò yon zo reken epi nèg yo pa pè anyen. Nèg yo vin fè travay yo. Jan bagay yo ye la a, m vle di nou ke pa gen anyen ankò ki rete o nivo de la rejyon metwopolitèn de Pòtoprens. Pòtoprens chalè kounya la a. Gon grenn bagay pou lapolis fè wi. Gon grenn bagay pou lajistis fè. Ou wè jan bagay la ye la a? Jan bagay la rèd nan Pòtoprens la a? Kite yo jwenn mwen avè ton zam. M te gentan gang, m te gentan kriminèl men yo pa konnen m nan lojik pou m ap pwoteje tèt mwen. Ban m di n on bagay mesye. Nou pa wè nou pèdi kontwòl bagay yo? Si nou pèdi kontwòl sitiyasyon an kounye a la a, pèmèt ke chak sitwayen kapab pwoteje tèt yo. Nou pa konn wè gon lè, lè pa gen asirans, lè gen pwoblèm sinyal o nivo de sikilasyon. Ta sipoze gen kèk machin la a, menm lè yo gon mwa asirans yo fini, nou pèmèt yo woule paske pwoblèm nan se pa moun ki gen machin nan, men se nou menm. Men malgre sa, lapolis ap rankontre yon sitwayen, l ap ba l kontravansyon. Oke, sa se lalwa, fòk yo aplike lalwa. Men menm lè bagay yo p ap mache nan peyi a. Kounye a la a mesye, nan sa n ye la a, an kòmsi nou ta jwenn yon nèg a yon zam nan men n, nou konnen moun nan, li pa bandi. Epi, n al arete l. N ap arete l wi. Nou konnen n ap arete l e n ap mete l nan prizon. Paske. Li vle nan lojik poul pwoteje tèt li kont bandi, donk kounya li menm se li k vin bandi an. Ou wè sa Bolsonaro te fè nan peyi Brezil? Li di moun yo achte zam nou, jere lakay nou. Etazini wè yon gwo peyi la, tout moun gen gwo manch yo, tout moun gen bagay yo lakay yo, sa vle di nenpòt nèg la ki konprann ou vini ou pral frape pòt yo, wap jwenn. Men Ayiti li pa ka konsa. M pap ba n manti, Joe Biden mwen ap lakay mwen. M gen dwa pa sòti avè l, men afè yon nèg ou konprann w ap vin frape pòt kay mwen, li pap konsa. N ap fè fas epi m ap mouri epi fini. Paske ban m di nou yon bagay, jan bagay la ye la nan peyi a, mwen m di Ayisyen yo sa deja, m di nou tout sa deja, nou pa ka kanpe gade, nou pa ka kanpe kite y ap touye nou, n ap mouri ajenou. Mwen m pap fèl. Bon banm di nou yon bagay Tracy oo te kwè m konn wè nou nan manifestasyon ap voye wòch sou minustah kote bagay sa yo an nou bliye yo blan konn ap vin la ap pase nou bal nou kanpe nap fè fas kare avè yo wi nap ba yo wòch yap ba nou bal wi an kounye a nou bliye bagay sa yo m ta renmen konnen si non chak bandi ki nan yon zòn la epi l di pèp la mete w ajenou pa gen anyen kap ka fè w leve tèt ou gade moun e baw. Ebaw pa pran men nou gade pou wè si se pa nou menm kap pèdi dayè nou deja pèdan eske nou konprann bon genyen de twa nèg la yè nèg yo pote boure yo pran an otaj yon legliz tout yè swa nèg yo te anndan legliz la monpè di nèg yo te vin chache li men monpè di li pase nan mitan nèg yo Yo pa wè li. Enben, kòm se pè. Ou konprann? Li fè yon gwo priyè la a, l mande Manman Mari pasaj, oubyen l mande Sen Michèl Arkanj pasaj. Li ale, yo pa wè li. Ann tande temwanyaj li. Bonswa Madam Jazz. Ebyen, gras a Dye nou la, n ap boule. Tout sa w tande yo, se vre. e legliz la bandi rantre nan espas la bandi okipe espas la yo tire sou baryè a yo ouvri baryè ki te fèmen kounye a yo pran kontwòl lakou legliz la yo kraze po flè yo yo kraze plant yo donk yo sabote bagay yo fè baz yo la yo abrite yo epi nèg yo te vin mande pou mwen yo ap mande kote pè a epi chans pou mwen m te la nèg yo gen lè se kèk bagay mal yo te vin voye yo te fè m epi m pase nan mitan yo donk m al fè wout mwen. Epi apre mwen kite legliz la, la pa gen moun ki nan legliz la la kounye a. Zòn nan rete blanch, pa gen ni moun ni bèt nan anyen. Menm chyen travèse, yo fizye chyen an. Donk sa vle di ke bagay la trè move la kounye a la. Mwen pa nan legliz la la aktyèlman. Mwen mete m a kouvè an atandan ke Granmèt la kapab rezoud pwoblèm nan pou mwen. Mwen sòti nan pawas la, m kite tout bagay mwen anndan an. M sòti sèlman yon chemiz, yon pantalon. Apre sa m kite tout bagay anndan an. Nèg vin pase, yo savonnen. Lapolis fè yon enkirsyon nan Belè. On nou di ke se son dè polisye. Nan Maya, je nèf frape fò. Men, te gen ti bouch long antre polisye e polisye, sa vin fasilite ke je nèf li menm li fè enkirsyon nan zòn sila. E, nou konnen mòd operatwa yo. Depi yo rive, se dife. Se trist. Pou wè, tout kote m ta kapab di y ap ekri se yon semèn de tyeri o nivo de Belèr. Tande byen wi sa m ap di nou an. Omwen, tande sa m pral di nou an byen, omwen 60 moun mouri ak yon senkantèn lòt ki disparèt pandan semèn nan Semèn sòti 27 fevriye pou rive 4 mars 2023 nan Bèlè. Bèlè ki ap fè fas ak yon gè antre gang ame ki ap batay pou afè kontwòl teritwa. Pa ke sa, gen lòt bagay. Se sa direktè egzekitif Rezo nasyonal k ap defann dwa moun, Pierre Espérance nan kad entèvansyon li nan Invité du jour, Radio Ibo, 6 mars 2023. 2023 a. Chif la alaman antouka. Daprè Pierre Esperance, gè sa a deja pouse plizyè milye fanmi kite lakay yo e gè sa a genyen yon vize elektoral puiske daprè li menm, gwoup politik ki kache dèyè gang ki ap sòti venkè afwontman sila a ap genyen menmiz. sou elektora nan zòn sila a nan pèspektiv nouvèl eleksyon yo. Pandan li denonse konpòtman otorite yo ki yo menm plonje totalman nan silans fas ak zak kriminèl yo, Pierre Espérance mande sitwayen yo pou kapab soulve kontre gang ame yo, se sa map di nou an, ki daprè yo menm ap aji an konplisite avèk otorite nan gouvèneman avèk lapolis. Nou pral kite w avèk Rosemond Jean. Rosemond Jean li menm ki entèveni sou kesyon sila a e ki denonse batay sa a ki ap fèt o nivo de Belè, Maya, Solino. Li denonse opozisyon an ak òganizasyon k ap defann dwa moun yo pandan li di moun sa yo pa di anyen sou dènye atak nèg ak zam Fè sou moun Solino ak Bèlè, kote sitwayen yo kouri kite kay yo ak timoun yo sou bwa yo, daprè patizan ansyen prezidan Jovenel Moïse lan, se rezilta yon lajan ki mal separe Ariel te bay pou bandi yo pat tire pandan kanaval la. Men koze. Fonòd, ki se Fonds National des Organisations de Résistance pour un Haïti Stable Démocratique, Salye la près pale, près ekri, près televize. N ap salye tout konpatriyòt nou yo, tout manm òganizasyon k ap fè rezistans fas a sitiyasyon dezas, kawo mesyedam opozisyon yo lage peyi a. Tankou nou te di deja. Moun ki tap goumen pou te pran peyi a, ki te bezwen pran Ayiti an otaj, ki te kwè yo te ka dirije peyi a. M raple m nan yon konferans ke nou te bay, nou te di peyi a, atansyon, mesye dam sa yo kap goumen, kap fè tout sa yo kapab pou ranvèse prezidan Jovenel Moïse lan, se pa lòt pwoblèm yo genyen, se grangou yo grangou, degaje nou! Fon fason pou n jwenn manje ba yo, men pa kite peyi a tonbe nan men yo. Paske se pa de moun yo ki gen ni konpetans, ni kapasite politik, ni konesans nan kesyon sa yo rele jesyon la choz piblik, n ap ba yo peyi a, peyi a pral tounen. Non si peyi a pral tonbe nan kawo. M t ale pi lwen, m te di mesye dam yo, nou vle kout ke kout kraze boutèy la, men kòman nou pral ranmase zenglen an? Jodi a, konferans m gen maten an, se yon konferans pou nou denonse de fason fèm, pou n kreye yon skandal Poun mande konkou poun mande sekou pou moun sa yo moun solino yo moun dèlma 24 yo moun tòsèl yo moun kwadèboukè yo moun kanaran yo moun fòjak yo moun laboul 12 yo moun nazon moun kriswa yo moun matisan yo sa nap fè avèk yo sa nap di pou yo. M raple m nan diskou mesye dam politik yo, yo te fè tout sa yo kapab pou yo te moutre Jovenel pa kapab. Men yo te di yo kapab. Nèg yo te kreye tout strateji. Yo bay manti. Yo di yo ka jwenn zam yap bay pou te pèmèt Jovenel Moïse pa la. Jodi a men kote yo mennen nou. Map denonse dènye atak ki fèt sou moun Lasalin, sou moun Solino, Dèlma 24, sou moun Nazon, Kriswa pa rapò a desizyon Mesye Ariel Henry te pran avèk ekip li pou te òganize kanaval. Se li ki pote sa a pou moun yo. Ariel Henry, Gouvènman Ariel Henry a debloke anviwon 700 a 800 mil dola ameriken pou l voye nan baz gang Vilaj de Dye, baz gang Nèg krache dife, bay gang 90, epi gon pòsyon yo pa bay lajan pou te pèmèt pa t gen bal tire sou Bèlè, pa t gen bal tire sou Channmas pandan 3 jou kanaval la. Kounya rès nèg Kempèch yo, lòt nèg sa yo di, nèg sa yo gen lajan nan men yo, epi yo menm, paske map ta, map tande, si m tande Kempès, youn nan chèf gang yo, li di w gen youn, gen nèg yo ki gen 200 mil dola nan men yo, genyen ki gen 50 mil, genyen ki kite kay, ki te lwe kay, ki te tan chanje kay, avèk kisa? Avèk lajan trezò piblik. Yo pa ka jwenn lajan. Pou ranfòse lapolis. Yo pa ka jwenn lajan pou bay pou achte minisyon, materyèl bay lame, bay lapolis pou konbat kesyon gang, sepandan yo gen lajan pou y ap alimante bandi. Pou ki sa y ap alimante bandi? Ki enterè gouvènman Ariel Henry a genyen nan sipòte, nan epole, nan rann bandi yo vivan o detriman enstitisyon ke nou genyen ki se lame, lapolis? Se pa pou lòt bagay. Si yo reyini kondisyon yo pèmèt stabilite, lapè, sekirite tounen, enben pral gon presyon pou òganizasyon eleksyon. Ariel Henry gen yon ekip avè l, yon ansanm de ideyològ ki pa kwè nan kesyon eleksyon paske yo pa ka gen eleksyon. Men yo gon kapasite pou yo vann yon diskou eleksyon. Pou yo di yo pral fè eleksyon, y ap fè presyon montre w, y ap moute kou de kasasyon, etc. Men m ap di nou. Y ap kreye kondisyon pou chak fwa yo pale de eleksyon, pou se lidè politik yo yo menm k ap di pa gen kondisyon pou eleksyon fèt, yo pa pral nan eleksyon. Kounye a, ou pral gen yon diskou devan Nasyonzini, nou vle fè eleksyon, men pati politik yo pa vle al nan eleksyon. Enben, si se pati politik yo k pa vle al nan eleksyon, enben Ariel ka rete la ennan, dezan, twazan, katran, senkan, paske l vle fè eleksyon, men mesyedam politik yo di, Yo pè, pa gen kondisyon pou al nan eleksyon. Men wòl ke nèg yo ap jwe avèk bra ame a. Men sa m ap di avèk bra ame a, ki gen nan tèt li, Izo, Vilaj de Dye, ki gen nan tèt Ti Lapli Gran Ravin, ki gen nan tèt Krisla, ki gen nan tèt e Vitelòm, ki genyen Lanmò San Jou, ki genyen Ti Makak, ki genyen je pèp, je gèp, je sesi, je Ariel, je tout lòt yo, li pa lòt bagay, y ap enplemante sitiyasyon sa a, Pou montre 1. Lapolis pa lawotè pou garanti sekirite pou gen eleksyon, yo pral montre sa, se de manèv k ap fèt pou montre sa, yo p ap ranfòse polis la. Dezyèmman, y ap konstwi yon opinyon o nivo entènasyonal la, pou entènasyonal la wè nesesite, wè ke se pa yo k pa vle fè eleksyon, men se kondisyon yo pa reyini, epi sou baz sa y ap avanse yo menm. Men sa ki grav nan kesyon an, kou n al gade. Mesye sa yo, epòk yo t ap goumen avèk Jovenel. Lè w pran André Michel ki di l se avoka pèp, jodi a, pa gen pèsòn moun ki kapab di men nan ministè ke l ap travay paske si w pa yon fonksyonè Leta asèmante, ou pa ka gen 5, 6, 7, 8 ajan sekiri, polis nasyonal k ap sekirize w. Ou te ka gen 50 moun k ap sekirize w men se konpayi prive w pran. Ou peye konpayi prive w, men kan se lapolis nasyonal, kòb taks mwen ki detache k ap sekirize yon nèg, fò m konnen a ki tit l ap sekirize l. Si se se te sou Jovenel Moïse, moun te wè m te gen 6, 7, 8 polisye nan do m ap, yo t ap kesyone, t ap gen gran emisyon nan tout medya pou yo di ki sa Rosemon ye pou l genyen 6, 7 ajan polis nasyonal k ap sekirize l. Paske se menm André Michel sa a Nan yon emisyon li te genyen nan radyo Metropole, li te di Jovenel pa kapab, men yo menm yo kapab. Si ou te di ou kapab, ou pat met bemòl pou te di mou se se entèvansyon, se okipasyon ou pral mande pou peyi a, ou pa ka jodi a vin ap mande, ap fè ple, ap mache pou kite Ariel Henry mete ou nan machin, lap mache nan anbasad Kanada, anbasad Kanada, li anbasad de Frans, li anbasad Dominiken pou lap mande. Pou moun sa yo al fè lòbi pou blan kapab vin la. Ou te di ou kapab, met konpetans ou, met savè w fè yo pou moutre sa w te di w ap fè a, ou fè l. Ou gen madam nan, madam sa, non, pa madam, e, e, e, e, kòman, e Stiven Benwa, e, e, madam, non, mesye ansyen senatè Stiven Benwa. Stiven Benwa, rèsèlè, tonbe taye banda, leve wòb anlè nan lari, di si Jovenel, depi Jovenel ale, Nan 8 jou pap gen kidnaping ditou eske se mwen ki te dil? He nan manifestasyon m wè nèg la wòb li anlè lap kale lèw mande sal te di eey fout depi Jovenel ale nan 8 jou pap gen kidnaping ankò jodia nou tout wè se anndan lekòl yap pran manman a tout ti pitit a tout timoun li anndan lekòl Pa gen nòt, pa gen sdp, pa gen pa genyen ni fizyon, ni OPL, ni Inite, pa gen okenn pati politik ki fè okenn nòt soti pou denonse sa k ap pase la. Sa vle di ou wè se yon bagay yo kosyone. Ou te pran Youri Latòti. Youri Latòti chak semèn ki ponn yon rapò. Chak semèn. Dayè se te lòm di rapò. M pa ka di w si rapò a si, si rapò a dous, men se te lòm di rapò kont la koripsyon. Lè Youri se se te rele Mesye Youri Latòti. Epòk Jovenel te la, tout laprès, tout moun te konstate se te pèsekisyon politik, nèspa? Paske Jovenel, paske Youri Latòti ap kesyone kesyon Dèmalòd, enbyen yo itilize ULCC pou pèsekite l. Eske sa ta vle di jodi a, Se Jovenel Moïse ki leve anba tè, k al rantre pa anba tab ULCC, epi ki pèmèt Mèt Frantz, direktè ULCC a, pwodui ankèt li pwodui a ki montre manman Youri. Ou konn sa k grav la? Mwenm si m ta mande Bondye padon, m ta gen yon movèz espri, yon dyab k antre sou mwen m ap vòlè. M p ap enplike manman m ladann non. Gen laj manman w ye, ou pa ka mete manman w nan vòlò, ou pa ka enplike manman w nan vòlè. Sa vle di fòw kitel di li nan man paske li menm lèl tap grandi li pat vòlè. Si ou menm ou vin gen ou vin entelijan depasel ou paka itilizel. Kounya pou fè yo skandalize madanm nan ok sa vle di Youri vle di yo menm apre depa Jovenel Moise yo pral mete yon tranzisyon responsab eske se mwen ki te dil? Yon tranzisyon responsab eske sa ta vle di jodia? Se paske tranzisyon an responsab ki fè moun pa k machann, madan Sara pa ka soti akayè a ti bannann, pa ka, otèl fèmen, tout ti aktivite moun sa yo ki te konn peye lekòl apati de plaj yo, ki te konn peye lekòl apati de ti biznis yo gen nan plaj yo, ki te konn peye lekòl apati de kamyon yo, madan Sara yo. Mesye bandi yo, menm lè yo voye nou, men nou menm konprann se pitit sòyèt nou te ye tou. Sa n ap fè a li plis ke teyoris. Paske teyoris la li menm, li gon sib. M pa ta gen pwoblèm wè sa leta n ap goumen. Men ki sa nou genyen avèk yon malerèz ki fè 2 chanm kay e pou fè l bwote kouri kite 2 chanm kay la. L al yon lòt kote l peye yon lòt yon chanm kay pou 20 mil dola. Sou 3 jou debake ankò ou metel deyò kounya lap kouri timoun nan menl timoun nan pyel timoun nan wòb li li pa pran grenn kiyè li pa pran dra li pa pran sèvyèt pou timoun yo eske nou menm se vre m konnen yo fè nou pran dwòg yo fè nou pran krak pou nou pa konn kote n sòti men lè tèt nou fon ti klè gade eske wout nou pran se meyè vwa kisa moun lasalin kisa moun nazon moun Kriswa, moun Belè, moun Fò Nasyonal, moun Tòsèl, moun Fò Jak, moun Fèmat, Laboul, moun Matisan, sa yo gave nou? Eske se la men yo lajan peyi a ye? Eske se yo vrèman ki ta dwe sib nou? Ebyen maten an, nou denonse resposabilite. SDP genyen nan asasinen popilasyon an. Jodi a SDP pa met oken rapò deyò. Pa gen masak. Jodi a se pa masak ki genyen. Jodi a moun kap kouri a pil ti moun sa yo se bandi yo ye. Pa vre? Se sak fè jodi a dwa zimen pa di anyen. Kote Pierre Esperance kap pwodui rapò? Kote Marie Yolène Gilles? Kote Gédéon Jean Kote e m ta di Jeronah Metellus ki te pran lari l di depi Jovenel ale sekirite ap retabli. Liliane Pierre Paul cheri sa n ap di, sa n ap fè paske men kote n mennen, men kote nou ye paske m pa kwè se sa nou te vle apre Jovenel Moïse. Ebyen maten an Nou denonse sa. Nou mande yon lòt fwa ankò pou nou bloke sa k ap fèt la. Nou menm menm Près Pale, Près Ekri, Medya Anliy ki la a, nèg yo kreye mwayen. Dayè, ou wè gouvènman an fè yon fason, li fèmen jistis la. Ou wè yo pa menm kreye yon mwayen pou ta gen 2 chanm ou 3 chanm sivil ki ta pou pèmèt omwen si yon nèg pran kay ou, ta pran byen ou, omwen ou ta fè yon aksyon an degèpisman. Ou ta gon, o, menm lè ou poko al egzekite l, men ou ta gen jijman an nan men nou. Konprann byen wi. Se kòmsi gon konplo, gon pwojè nèg yo fè pou nou. Ou pran le Kanada ki vin la a. Li mete avyon anlè, tout moun di l ap idantifye bandi. Y ap envantorye, yo gen gwo teknoloji avyon. Men, mesye dam, sa nou pa t konprann. Avyon an pa idantifye okenn bandi. Se pwason avyon an idantifye nan lanmè a, epi kounya le Canada wè lanmè nou gen pwason, kounya yo voye bato pou vin peche pwason le swa. Se pwason yo ki bandi pou Canada wi. Se ke tout bagay ou tande tout bri kap fèt la, nou pran nan yon konplo, e se pou tèt sa maten an, nou fè konferans lan, pou nou di halte la, paske moun, pa gen kote pou moun yo kouri al ankò. O mwen lè nou tap kouri dèyè moun la se matisan Li te ka moute li gon zanmi Nazon la moute nazon Lè nou te kouri dèyè moun nazon O mwen li te ka moute fèmat Jodi a fèmat ap kouri desann Fè laboul ap kouri desann Fò jak ap kouri desann Matisan ap kouri moute Nou dan santre vil la Ou pa banm opòtinite pou moun yo al an pwovens Ou bare matisan Ou bare kanaran Ou bare kwadèboukè Kounye a yo te gwoupe anndan vil la, bon, ou dakò kounye a pou bandi rantre anndan vil la, touye yo, boule yo, kidnape yo, eksetera. Ebyen, nou panse jodi a, gen de aksyon ki te ka fèt pou ta pe akonpanye moun yo. Si demen maten, ou ta moute yon fòs menm jan 2004, m sonje lè nèg yo te vini avèk operasyon Bagdad, Enben te gon mouvman 2004 ki parèt ki pot kan menm te gon bagay. Jodi a, piske se gouvènman an k ap fè l, ou konn sa yo pral fè? Kèlkeswa aksyon ou fè la, yo pral trete moun yo de bandi. Si ou ta gen yon gwoup militè demobilize ki ka kanpe yon mouvman, tankou n ta di yon paramilitè ki akonpanye polis la pou ta pèmèt ki gouman bandi, yo pral fè nèg yo pase pou bandi. Sa vle di nan tout fason popilasyon an pran, sèl moun ki kapab Sèl enstans ki rete la kap bay yon kout men se nou menm medya yo, se nou menm laprès pale, sitou nou menm rezo sosyo, medya an liy yo. M di nou mèsi nan konba tou nap mennen, paske nou pran anpil ris lè map gade kòman nap kouche anba bal pou nou enfòme ak enfòme popilasyon an. Men, se paske gon ti espas toujou k fè nou ka kanpe. Si pa gen anyen ki fèt, nèg yo ap pran tout espas la avèk sèl objektif pou jistifye entèvansyon. Ameriken, entèvansyon fòs miltinasyonal. Sa vle di, m fini pou m di, se nou tout ansanm jodi a ki pou mete men pou nou di sa pa ka kontinye paske se pa vòlè moun yo ap vòlè, se yon pwojè politik, se yon plan politik e se plan y ap. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi proche ou pou kapab abone ak Chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dir